Men nou menm kòm popilasyon lè sa te rive nou pat wè lòt opsyon, nou pat wè lòt objektif. Nou te wè nou menm se te bay kout men pa nou. Se sa l te ye. Se moun yo nan ravin nan, se te chache jan, fè tounen tire yo kote yo ye a, voye yo lopital, rele anbilans pou vini pou yo ka swanye. Men nan aksidan sa pou le moman aktyèl la pat gen pèsòn ki te mouri la sou lèchan. Nou pa ka ba w oken moun ki mouri menm. Men nou ka di w apiprè la nou gen nenpòt 15 moun nou menm. Ak wap tèt nou nou leve nou bay anbilans mennen yo lopital. Moun sa yo grav anpil. Moun sa yo grav ou ka regade aparèy sa wap wè vyann moun yo nan tout fè yo la ray kote yo plonje desann kote yo chire vyann yo mete atè a. Sa vle di nou menm se yon popilasyon nou ye. Nou pa janm depann de pèsòn nan zòn nan. Nou depann de tèt nou nou depann de asosyasyon e kèlkesiswa moun ki ta. Rezon pa sa k ap pase nan zòn nan, nenpòt pwoblèm ki rive w, w ap toujou wè moun kanpe ansanm avè w. Lè nou wè machin nan, lè nou wè machin nan tonbe nan yon twou, èske chofè a li menm pa t gentan voye kò l ale? Chofè a li menm menm li te gentan ouvè pòt la l lage. Se moun yo ki pran direksyon atik machin nan. Paske yo menm yo pa konn anyen. Se nèt machin nan ap mennen yo, kote machin nan ap mennen yo. Se la y ap lage. Gen gen ki te vole, gen ki blese, ponyèt kase tou. Se pandan l ap dekale, epi. Sak pran mouvman jèn gason ki ladann ki wè yo gade pa vole pou yo vole yo lage kò yo atè yo vin desi yo tou tout sa rive men kisa map di nou non a leta jounalis yo anpil respè pou nou wi nou menm nan geto a nou ba nou anpil respè ki koz nou ba nou anpil respè paske gen yon pakèt bagay kap pase nan geto a yo yo paka wè yo si se pa nou menm ki ta pa popilasyon sa nan tere deja apre bondye se gras a près yo. Ki fè nou menm nap viv kòm lòm ayisyen. Ayisyen pap viv non. Tout ayisyen pap viv. Nou menm ayisyen tap mennen yon vi pè.